Pou lòt 18 san kat. Mitrayèt va fè krak meriken va fè bak lò sa nan simityè pap gen agen kat lò sa nan simityè pap gen agen kat lò sa nan simityè pap gen agen kat. Ok nap di tout moun bonsoir se avèk anpil plezi ke nou avèk ou aswè a pou nou pote kèlke enfòmasyon sou imigrasyon spesyalman nou vle pale de tps tps paske akoz de kestyon Viza Joe Biden nan, viza pou vin travay pandan 2 zan an, gen anpil moun ki bliye de viza de tps la, ki gen yon pakèt chanjman k ap fèt ladan li. Donk, vrèman nou di mèsi dèske Prezidan Joe Biden deside pou li Etendre, bay ekstansyon avèk moun ki gen tps yo wi 18 mwa ki se yon bèl bagay men gon pakèt moun ki pa rann yo kont sa e li trè enpòtan pou nou fè remake menm lè yo bay ekstansyon pou tps la sa pa vle di e Sa pa vle di ou gen dwa viv nan peyi a san w pa renouvle tps la non, tps la ekspire nòmalman ou oblije renouvle li pou yo ka gade pou yo wè èske w kalifye toujou pou tps la kontrèman avèk anpil enfòmasyon k ap sikile gen anpil moun ki kwè ke depi w gen tps la w genyen l pou lavi oubyen depi w gen tps la li bon, li bon nèt. Tout tout depi ou te gen yon sèl fwa ou bon non non non si ti pyès la tèmine epi papye travay la vin tèmine ou vrèman depi ti pyès la tèmine ou prèske pap menm gen dwa pou w travay menm donk si w pa ta renmen sa rive w ou menm ou ta renmen kenbe stati w nan peyi a ou sipoze te gentan renouvle ti pyès la men malerezman Pa rete ankenn tan ankò. Donk ou menm kap gade m la, si w poko renouvle tps la, ou mèt kòmanse renouvle l aswè a la. E si w ta bezwen èd pou ta renouvle tps la, fòk ou ta rele mwen nan 954 274 66 06. Trè enpòtan paske apati de lendi si Dye ve, 27. E tps pou anpil moun ap ekspire dat pou te re anrejistre a ap fini bon m di pito dat pou te re anrejistre a lap fini yo te bay 60 jou pou ke ou te re anrejistre depi 26 janvye je kwa jiska 27 mas la sa ap fè 60 jou e pou ke w te gen chans pou w te reyanrejistre. Donk, trè sètènman, m ap fè w konnen, si w potko anrejistre, si w pa t janm pran chans ou pou w te anrejistre, ou sipoze chache yon fason pou w fè l ant aswè a a demen si Dye ve, ki se a ant aswè a demen si Dye ve a lendi, paske apati de lendi. e sezon peryòd pou re anrejistre a l ap ekspire donk ou pa ta renmen sa pase w pou ta rive yon moman ou ta pèdi stati w nan peyi a donk m pa konnen si y ap bay yon lòt ekstansyon ankò si y ap pèmèt yo bay plis tan kote ke moun kapab re anrejistre ankò men pou anrejistre pou tps kounya la Ou genyen jiska lendi si Dye ve kap 27 la. Donk se sa selman m te gen pou m te di w jodi a. Chache yon fason pou w prepare koman w kapab an re-anrejistre si w te gen tps deja. Mwen selman ap pale pou moun ki te gen tps deja yo. Se pa moun ki apen jwenn tps. Donk gen plizyè faz e ma pale ti pyès la gen 3 faz ladan l menm e ma gentan vin pale nou de lòt faz la men pou ou menm ki te gen ti pyès deja ki ta renmen kenbe ti pyès ou donk fò ou pale avèk imigrasyon pou imigrasyon kapab cheke pou yo wè èske ou toujou elijib paske l pa otomatik.